Tvlakayhaiti.com Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout ak menm plezi kè kontan nou antre lakay ou pou jodi mardi 25 oktob 2022 a e nou swete ou byenvini deja e n ap di mèsi ak tout zanmi konpatriyòt tout sila yo e ki pa janm e donk e lage nou sou kanal sa e nap diw mèsi pou fidelitew ak konfyans ou e mèsi le fè ke ou toujou rete konekte avèk nou anpil enfòmasyon ke nou pote pou ou la ebyen Moise Jean Charles fwa sa ap resi kite blofè selon Guerrier Henri mèdames e mèsye ebyen ki li menm aprè tout sa ansyen prezidan Jovenel Moise defen. E donk se lyon ak tig tèlman yo pat vle Jovenel. Antouka, nou pral envite w gen detay. Gen mèt Magloire tou ki li menm kouri tankou mò k ap gate la a avèk minis Bertho Dorcé, èske se minis jistis lan li ye? Bon, antouka, minis enjistis, wi minis jistis, enjistis. Antouka, ebyen mèt Magloire ki li menm la kase mete nan men minis Bertho ki li menm anpil dosye kesyon dosye depòte kap antre nan peyi a, anpil dosye ebyen pou li ta remèt donk komisè gouvènman nou vle pale de Jacques Lafontant ebyen misye kenbe dosye yo nan menl li vle se li menm ki pou jere kesyon sa yo se li menm pou yo rele pou negosye alòske gen yon komisè de gouvèneman ki li menm responsab jan de aktivite sa yo ebyen san nou pa pale plis. Jovenel Moïse pa tap janm remèt Michel Martelly pouvwa. Dayè Jovenel konn ap kritike jesyon tèt kale a Michel Martelly avèk nou. Pou lap di mesye pou nèg sa yo te gen lamann sa yo nan men yo tout lajan sa yo mesye nèg yo pa regle anyen nan peyi a. Mesye mwen menm mta jwenn tout lajan sa pou sa mta fè e se vre. Se Jovenel ki te gen lajan petro karibe a nan menn. Ah monchè ou wè ti bagay lap fè a zong ou wèl kap fèt nan divès kote ou santi peyi a an mouvman seksyon kominal gen de bagay kap fèt bon si misye te gen lajan sa nan menl paske misye konsyan ke nèg yo gagote lajan petro karibe a mwen menm mpa rayi pèsòn moun men di men moun mwen ye a pa fè fo depi ou fè fo sou pèp la wap peye konsekans lan an ale la kounya m pral pran de fè. Nou sòm an 2012. Mwen te gen yon emisyon yo rele sou RCH 2000 a lepòk Brase lide. Mèsi Romel Pierre paske tout emisyon m genyen yo se Romel Pierre ki ba yo non pou mwen. Lè m antre nan m di Romel jè un pwojè demisyon e lè sa m fèk kite Karayib men m te pran yon ti poz kèlke mwa epi Panam okay epi Enock Henry malerezman regrete memwa misye misye mouri la kounya pè a son nanm li relem li dim monchè gon radyo rch la ki bezwen ekout pase m renmen sa m fè radyo pa gen ekout ou relem ladann epi m monte a radyo a m bay radyo a ekout pou m fè sa souvan se youn nan spesyalitem epi m parèt nan radyo a epi m fè emisyon m kòmanse fè emisyon a epòk sa te gon afè de paspò ameriken Michel Martelly lè sa. Mwen jwe kòm pwofesyonèl. Mwen di kèt pou radyo m nan gen ekout. Gon bann kote k pa vle bay Moise pale a lepòk. Michel Martelly, ekip Martelly a gen lajan nan men l eksetera. Y ap y ap fè kontra. Radyo yon ti jan ap sere pa bay Moise espas. Epi m di mwen menm negatif. M pa bezwen bagay sa yo epi se la nan sa m ye la a se ekout m bezwen dans un premier temps. Epi mwen kòmanse ap resevwa Moise Jean Charles Moïse de trè souvan nan emisyon e. Brase lide. Jean Charles Moïse vin nan yon bagay Michel Martelly gen yon paspò ameriken. M di Jean Charles eske w konsyan misye di m wi misye gen paspò ameriken an. M di eske w gen yon kopi. Yon lè m ap fè yon emisyon a misye yon vandredi misye di m nou pral repiblik dominikèn paske Michel Martelly gen yon fi an repiblik dominikèn sou lèzonde. Epi kounya la menm menm dam nan bral ba nou paspò a. Dam nan gon kopi paspò a li bral ba nou. M di pa gen pwoblèm m ap planifye Sendomeng mwen. Hum hum m fè tout wikenn nan m ap rele misye m pa janm jwenn misye. Sa vle di ke afè paspò a li pat gen anyen nan men l. Li te toutouni vid. Li pat gen anyen. Prèske ou te gen yon bagay ou t ap annik di men sa m genyen an. Donk tout peyi a mobilize son afè de paspò Michel Martelly ameriken tout moun gentan bagay nèg la fò kwè kel gen tout afèl nan menn epi dan la reyalite pa gen anyen menmsi menmsi mwen gon moun kem ka fè anpil konfyans ki klèman konfimem ke Michel Martelly gen paske misye dim li wè paspò a men misye dim pa janm di sa nan radyo ou on lach. Lach la di m pa janm di l. Paske lap si m di sa nan radyo, m site non l lap di l pat di m bagay konsa. E se vre m pat m pat fè entèvyou avè l, m pat anrejistre l. E se yon atis ki konn misye trè byen, ki konn abitye vwayaje avè l. Lè sa Moyiz met peyi an branl, eksetera. Epi n admare n admaganye. Bon ok. Ou fè tout tan sa wap kritike ou kritike Michel Martelly mwen wè. Epi ou fon bagay epi ou rale yon moun ki kanadyèn kounya pandan ke ou fè tout tan wap kritike Martelly avèk paspò ou rale yon kanadyèn pou l vin prezidan? M pa konnen. Gen de bagay yon nèg paka di de yon nèg tou si w pa gen prèv ladan l. Men. Si w ka remèt li, remèt li. Paske nòmalman, se pa tout lajan yon nonm manje. Sa m di an pa, li pa gen okenn rapò avèk yon enfòmasyon, se yon dekò li ye. Le bluff a ses limites. M pap antre nan twòp detay. Men mwen menm, ban m di w yon bagay. Se menm jan pou kesyon Lizkitel. Lis kite l se le ministre de Jean Charles. Li klè, se konfime. Dayè, relasyon de près, zanmi m ki fè relasyon de près pou Jean Charles Moïse, se enteryè ki ba l mwayen pou l fè l. Èske w konprann sa m di w la? Se enteryè ki ba l mwayen pou l fè relasyon de près pou Jean Charles. Epi ban m di w yon ti bagay. Mwen menm, se sèl pwoblèm sa m genyen. Di ki moun ou ye a. Memre! Men mren, men men mren, men mren se mren. Sa vle di ke m pa bezwen kache sou kote, men men mren se mren. J'assume. Men poukisa moun nan pa ka fè sa? Poukisa oblije fo? Ou, men lavi menm pa gen fo ladan l. Gon kote w ap rive kanmenm y ap kenbe w. Gon kote e depi yo kenbe w l on lèd. La je repran tout pou tout ti jèn kap viv kap fonsonnen la vi pa gen fo rete egzakteman moun ou ye a pa fo nan la vi èske ou konprann sam di w lan rete egzakteman moun ou ye a ou pa bezwen chanje èske ou konprann sam di w lan. Ou pa bezwen chanje. Mwen menm gen de bagay m pa ka kite pèp la, m pa ka kite moun fè l. Ou konprann? Gen yon zanmi m ki di m, e, èske m gen yon pwoblèm pèsonèl avèk misye? Monchè, ban m bon w verite. Nou gen yon modèl ipokrizi lakay nou k pa kòrèk e se sa k fè peyi a eta sa. Si w abitye avèk de etranje, etranje a ap di w bagay la egzakteman jan l ye a epi l di w san rankin, li pa gen okenn pwoblèm avè w. Ou poko janm wè nan yon katye gen yon nèg k ap bay pwoblèm epi gen yon moun nan katye a k pran telefòn li k rele lapolis epi l di w se li k rele lapolis la epi l fini. Si w vle fache w fache, men san rankin. Menm jan dènyèman gen yon nèg ki di m, a sa m gen avèk Erik Jan Batis? M pa gen anyen avèk Erik Jan Batis. M pa gen anyen a pèsonn. M pa gen anyen a pèsonn. Men, se yon peyi n ap fè tou. Si m vle viv nan peyi m, m gen yon jan pou m kanpe monchè. Fò m pwoteje peyi m. Gen de fason ou denonse yon. Ou wè le commissaire du gouvernement et le le commissaire du gouvernement c'est le chef de la prison si cela veut dire que map pale de problème penitancier national m wè directement commissaire Jacques Lafontant et monsieur Jacques Lafontant commissaire gouvernement an se jou si m wè se yap poze kèk pion ki positif. lè li fè de bavi oubyen fè yon bagay ki pa nan sans pa mwen menm m kritike l men lè l fè yon bagay ki bon tou fò w di ki l bon se sa ki rele lè yon avoka yon nèg ki gran la yon moun ap fè yon bagay ki pa sa lè yon moun ap fè yon bagay ki pa sa se pou w di ke li bon mwen menm mwen apiye san pou san de demach de demach ke komisè gouvèneman la fò ta fè pou eseye wè ke li ka konbat detansyon prezanti pou lonje a Pase akoz de pwoblèm prizonye k ap mouri nan prizon, prizonye ki gen kolera, prizonye k ap soufri. E tou dènyaman, daprè lè enfòmasyon ke m konnen, ke li menm li ta ale nan prizon an, li ta pran dè kontak avèk dè prizonye yo, pi wè ki sa yo kapab fè nan kad, nan kad e dosye sa a. Men, e se ki enpòtan e pou nan kad dosye dosye, antanke tèl, antanke komisè gouvèneman, li. Mwen menm li mande yon trèv mwen pa ka pale sou trèv paske mèt Magloire Spil se pa li menm ki pèp la mèt Magloire Spil sèt yon militè politik mèt Magloire Spil se pa li menm ki pèp la men lè yo mande kolaborasyon avèk sèten avoka pou eseye bat wè pou kapab libere 2 3 moun ki nan prizon kap mouri la map apiye l e antanke avoka lòt avoka yo nou sòm de avoka salarié yn fwa tribinal pa fonksyone avoka yo pa fonksyone e kelke sòt gwo kabinè avoka yo yo gen pwoblèm pou le moman aktyèl yo gen men etan donnen ke se yon pwoblèm de peyi menm lè se yon pwoblèm de peyi men i gen moun sivi kap fèt la m dakò Le commissaire du gouvernement se le reprezantan du gouvernement dans l'appareil judiciaire men pion sa a ke y ap mache li vle libere 2 3 moun nan prizon li vle fè de seyans koreksyonèl mwen m ap di avoka yo kolabore pou le moman aktyèl avèk komisè gouvènman an pou wè si ta gen 2 3 moun ki ta kab libere nan kab dosye a 1 dezyèmman m ap voye mesaj sa a ba minis Bertho. Min de la Jistis wap danse. Si ou an minis de la Jistis, ou gon komisè gouvèneman ki reprezante, se le chèf de la pousuit penal. Men si gen moun ki depòte yo, yo ki pa enplike nan anyen, nan seri de krim transnasyonal, yo pa pousuit yo an Ayiti. Men la dosye sa yo vini, Se pou lage yo nan man lafontan. Lage yo nan man komisè gouveman. Ou pa ka vle se komisè minis lajistis ou ye. Ou vle pou kenbe dosye depòte yo. Ou vle fò se ou pou yo ekri pou kapab pase lòd pou kapab lafontan komisè lafontan la libere moun. Sa se diminye nan pouvwa moun nan. Se mete wou nan nan baton nan wou li pou enpeche travay. Pase lontan, kelkeswa sa k ap pase a, depi yon depòte vini, ou wè komisè gouvènman an dirèkteman, ou bay yon rekèt, ou di mi kote moun nan ap viv, men ki pwoblèm yo libere l. Men la rive la, kòman pou fè pou gen yon dosye depòte, pou yo ekri l, ala pou yo al pase komisè gouvènman lèt, Vous n'êtes pas le chef de la poursuite penale. Ou pa chef de la poursuite penal. E Minis Bertho se pou retire kò nan dosye sa pou pou remèt komisè gouvèman Lafontant dosye depòte yo pase vous n'êtes pas le chef de la poursuite penal. E menm si ou ta gen yon bagay ou ta ka fè, ou ta ka ou ta ka voye yon kourye ou ta pale avèk li menm men sa wap fè li pa bon. Men map mande tout avoka yo pou yo apiye komisè gouvèman an pase yap fè yon bagay ki bon kounyela nan penitansye nasyonal pou li kapab delivre moun yo pase Li vle travay, se pou l bay travay nan sans sa a. Alò, Mèt Maglwa, nan moman sa la nou konnen parapò avèk kontèks peyi a, nou menm kòm pwofesyonèl de dwa, kòman nou viv jounen? Mèt la, si ou t avoka, si ou pa gen madanm ou ki t ap fè boutik, ki t ap fè ti komès, ou chire. Si ou pa t gen, si w te yon nèg ou konn ap bwè byè, ou pa t konn sere ti layon, ou chire, an prensip. Ò, Mwen se sou la jounè menm si m gon vye machin, men m te toujou gon gwo motosiklèt mwen se sou motosiklèt m ale, aktyèlman mwen se madanm mwen kap banm manje paske lè map travay m te toujou mete lakay mwen, men pou le moman aktyèl mwen la sa vle di ke si la peyi bon ou pa t sere pou le moman ou sere men sa fèm mal anpil paske gen se de prizonye kap mouri nan prizon an paske komisè gouvènman an vle libere yo, vle ede yo men peyi a pa pèmèt li fè jistis. Non, e gen plizyè pwoblèm e kriz, e gen kolera, malnitrisyon, epi gen seri de moun yo ta sipoze libere, gen seri de moun yo ta sipoze tande, si yon komisè gouvènman di ke li mande pèp la, li mande avoka pou jounal la li menm, pou kapab libere seri de moun, wè li prè, sela vle di nou sipoze kolabore tout avoka yo Fò fè sòt ou de komisè pwogram an pou wè nan ki mezi pou yo kapab libere tout moun sa yo. Alòske pou yon ekip ki te prèt pou yo evalye ansanm de prizonye sa yo pou al libere yo, èske yo pa t kondane a vi ou non pa? Non, non. Konesan komisè Lafontan, raychi endivyan an blan, komisè Lafontan pa pe libere yon moun ki. ki nan dròg, ki nan kidnapin yon bagay sa yo. Se de ti ka minè ke moun nan, de ti ka koreksyonèl, moun nan minè, moun nan nan prizon, li pase tout nan prizon, li pa ka jije, li pije pèn li, yo ka fè yon mwayen fè koreksyonèl pou libere. Men m konnen se komisè Lafontan, Lafontan pap libere moun ki nan bagay ki pa sa. Ok. Ok, Mèt Magloire, nòmalman la a nou, jan ou konn pale nan laprès ou di se pa avoka, se militan politik la. La a n ap pale ak militan politik la. E nòmalman nan yon sòti ou te fè, ou te fè yon apèl avèk Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Jounen jodi a ou menm, yon lòt fwa ankò anpil moun konsidere misye son nèg k ap fè mawonaj, ki itilize pèp la pou l fè kapital politik li. Ki jan, ki sa w ka di de sa? Bon, Barbecue, tande sa m ap di w la jèntelman. Je me sens un peu trahi. Sanble Barbecue sanble ap vis e, e, ap tounen. Hein yap tounen pèp yap woule pèp la nan farin men se sa kem panse men pou lel mom atyèl Babekyou mwen te mwen menm mèt Magloire sim te renjwenn ou nan 8 pwen revolisyon ou te di ke ou te vle fè yon revolisyonè mwen pa fanatik Babekyou mpap janm fanatik Babekyou mwen mtap mte fanatik Babekyou nan sa yap di a il ya diferans antre lòm e se kil pwone sa li tap pwone a mwen te fanatik Babekyou Babekyou mèt konnen mwen gade mwen mwen rete nan geto mwen fanatik ou san pou san nan sa wap pwone a. Men, m pa fanatik ou antan ke lòm, m fanatik ou pou ideloji ou, pou fou ou, pou sa ke w ap di pou w ap yon revolisyon. Babekyou, ilè a pou w soti nan geto kote w ye a pou w depoze pye lòt kote. Ilè a pou w soti kote w ye a, si w di w ap fè revolisyon, men mezanmi, revolisyon pa ka fèt anba sèlman e Babekyou. Ò, fò w soti pou w ap poze pye, pou w ap pran komisarya, pou w ap bay pèp la zam, pou pèp la delivre, se sa yo rele revolisyonè. Ou pa ka rete chita pou ap di wap pale de revolisyon an pou rete nan pwent kote w ye a babecue non pa finn sa se pou deplase soti nan geto a bèf ame pèp la frape nan komisarya yo lè sa map wè se ke yon revolisyon ò mwen pa fanatik babecue mwen fanatik de sa yap fè a e si babecue pwouve ke yap fè yon revolisyon fòl kòmanse frape fòl kòmanse delivre pèp la gade yon bagay kap pase. Nou wè pwè don mwa pèp la kanpe. Pwè don mwa gen se de nèk ki gen game kap tiye pèp la bò kanaran. Kap tiye pèp la anwo tout kote. Men, etan don nèk gen jenèf la, li gen jenèf li gen lòt gwoup, li gen lòt gwoup politik, lòt gwoup nèk ki gen zam nan men yo. Men se babyekyou ou di ou ap delivre peyi a. Fòk mete to deyò. Mwen. La kesyon de ou tande blan pral vin debake nan peyi a, m ap lanse apèl sa ba polisye lapolis nasyonal. Mye vo ke polis nasyonal la nou pwofite fè yon revolisyon avan blan debake nan peyi a. A si blan debake nan peyi a, gen anpil nan nou yo pral fè konbinezon fizye nou, yo pral fè konbinezon pou yo arete nou, yo pral fè konbinezon. Se mete pye nou atè mesye, pwofite fè yon liberasyon menm jan lame 1804 la, 1803 te libere peyi Ayiti a mesye, fon wote dlo. Map bay polisye sa yon defi si polisye yo si gen de twa kazèk lontan sou lame dayiti ou tap wè de twa kolonèl de twa lyetnan polisye epi yo fè yon rebelyon la epi pèp la pote bwa avè yo si twa komisarya pran zam yo di pèp la avèk nou yo pran zam rapid rapid wap wè pèp la pote bwa epi peyi a delivre. Men sa ki vin rele pwoblèm peyi ya, sa k bloke peyi ya se lapolis nasyonal ki bloke peyi ya. Mwen di w se lapolis na, mèt la m di w se lapolis nasyonal, se lapolis nasyonal ki bloke peyi ya pou le moman aktyèl. Si polisye yo, tande mwen, si polisye yo te fè, te kwè nan revolisyon, yo t ap apiye pèp la, yo t ap chavire gouvèman an. Arete vagabon an epi di men ki moun mwen pwopoze epi menm jan lòt peyi yo ap fè nòmal se polisye ki bloke peyi a. Donk ou menm kòm avoka ou ta ap apiye si de twa komisarya ta kanpe an rebelyon epi rejwenn popilasyon an pou fè sa y ap fè a? Si komisarya pòtoprens, komisarya pòtoprens, komisarya petyonvil, komisarya kanapevè, komisarya kazo, yo kanpe an rebelyon. Yo di Ariel fò ale pèp la ap anvayi yo epi la menm wap ale ale ok tout sa pap legal kounya tout sa pap legal pou sove peyi a ò bon si yo fè sa ki moun ki pral lè yo fin fè sa Ariel ale kiyès ki ap pran chans vin arete polisye sa yo kiyès ki ap pran chans vin vin arete polisye sa yo vin mete yo nan prizon ò si blan rantre nan peyi a ou konnen blan pral choute dèyè polisye sa yo ò yo pral arete yo ò blan pral pran komisarya bon. Se pa boujwa ak boujwa, se yo menm ki, se yo menm menm ki ame pèp la, se yo menm ki ame mesye yo, se menm, men m pa pale ap de nèg sa yo. Mwen menm, ou pa wè, m pa menm pale, m pa menm konn si nèg sa yo egziste. M ap pale w de Babekyou k ap, k ap pwone yon diskou revolisyonè. La m ka, m ka pale w de Babekyou. M ka pale w de diskou Babekyou a. Men nèg sa yo, se nèg k ap, ki dèyè ti lajan, ki dèyè lòt bagay, men Babekyou menm si y ap goumen, menm si yo goumen kache, men m ap, m ap mete Babekyou alèv. Se pou Babekyou deplase kote li a. Se poum kapab wè si ton revolisyon ap fèt. Jodi a ou di si blan yo vin nan peyi a li pap dous pou ayisyen piske nou wè minis defans lan siyen pou blan antre nan peyi a wi. Nèg sa se son dè konze nèg sa se dè apatrid yo ye nèg sa yo pap defann anyen ok li pap bon pou mwen yap bon pou yo menm. Men, men, plis moun ki pral imilye, se son lè sòlda, nos sòlda. Se lapolis ak sòlda ki pral imilye. Se yo pou degaje yo pou yo ka konbat sa avèk, avèk, avèk pèp la pou kapab. Bon, e, ti makak fè yon atak sou komisarya a te nan Sen Anri, avan yè, yon atak ki fè yon konplo yo di sa. Si ti makak, si ti makak vle, pou mwen se ti makak, se ti makak li vre, se pi atake, pran, pran komisarya Petyonvil la. Epi lè w fin pran l pa, pa kouri, tire. Pou ale non se pou pwan kanpe pou di viv la revolisyon epi pwan tout zòn revolisyon pou chanje peyi a men depi se sa wap tire polisye wap fè wap fè ti mouvman gang akote a se se bagay se ti bagay mesken sa yo mwen pa rantre nan bagay sa mwen nan diskou revolisyonè mwen vle jis mwen pafè sa anpil moun konnen donk yo pa pral yo pa se aske yo kapab di se konsèy wap bay avèk gang yo wè gade yon lè ou wè mèt magloire spear kanpe. Li di w y ap pale de yon diskou revolisyonè. Mwen toujou di sa, mwen di ke kèlkeswa kote revolisyon soti pou chanje peyi a, pou tout moun al lekòl, pou gen sekirite, pou gen travay, m apiye li san pou san. M pa p apiye gang, m pa p anti gang. Mwen m di w, si gang yo. te ame tout pèp la si yo ta pale de yon revolisyon m pa pale de gang kounye la ò depi se pèp la y ap kase kay y ap kidnape moun y ap vòlè afè moun m nan mwen se gang yo ye e gang yo ye mwen m pa apiye ak mouvman gang mwen menm m pa apiye mouvman gang ò mwen menm sa ki vin ye se pou sa ke mwen m di w ke mwen menm lò m apiye babekyou a m apiye babekyou pou sèt diskou revolisyonè lè y ap pale w de chekevara Lè yap mande w di pèp la yi tann men ou va vè pèp la pou pèp la vini li yi di ke li menm sèl pa ka fè revolisyon li tann ou or nan sans sa lè pale ki kote m te ka kritike babekyou se si pèp la te vin jwenn a li menm si te gen lòt moun ki te vin a li menm koulè m wè fè kout gidon m wè fè yon reviman lè sa m ta ka di a mouche il nè pa serye se w ti yon moun kap vasiye menm yon wè vòsile te ap vasiye la m wè wap di a vasiye men pou le moman aktyèl Fòw metel achte katouch, achte zam pou fè revolisyon wap pwone a wèman. Si wap pale pou yon revolisyon, sa m dakòl. Men depi se lajan yap ba ou, ou voye pou yon lòt kote, m pa piyo. Men depi se lajan yap ba ou, yo ba w lajan sa, achte zam, achte lajan, achte manje, stoke yo la pou lè wap fè revolisyon oswa pou revolisyon vre. Pou bay pèp la manje pou fè revolisyon. Or si Ariel Henry tout a vre kob se pou pran kob la men a yon kondisyon fò fè revolisyon an. Vous devez faire la révolution. Ok. Or, si wap prone revolisyon avèk li fò gen lajan, fò gen nourriture, fò gen mwayen pou okipe moun yo. A menm si w pa genyen l. Se nan sans sa a m apiye san pou san. E lè moman an, dènye moman an, mwen m di ben, Babekyou, si kite blan rantre nan peyi a, li pa fè revolisyon, li pa bon pou nou. Sa pa bon pou Babekyou tou? Babekyou, tande sa m ap di w la. Si w kite blan rantre nan peyi a, vous n'avez pas eu le temps de faire la révolution, ke se premye moun yo pral tire, se ou menm yo pral tire. Menm moun sa yo ou t ap sèvi pou yo an menm, Yo pral yo pral matrakè yo pral fè w tire yo pral yap di w ou konnen twòp koze se w mèt jennen w ye se pwofi te fè revolisyon konn sa m di w la si w pa fè revolisyon anba gen koze wap di w la mèt la ou kite blan rantre nan peyi a mèt la gen anpil nan nèg yo ki pral mouri gen anpil nan nèg yo moun yo konn aprann sèvis mèt la ki vire do ba ou pou w le mòm atyèl ke yo pral fè konbinezon pou yo vin pran pwoviziyon w se pwofite pandan pandan w pale de revolisyon si w te a 5 pousan nan popilasyon w vin a 7 a 8 pousan. Or ou komanse gen yon bann senpatizan paske ou pale de revolisyon. Mennen mete pye w atè. Mete pye w atè. E si ou mete pye w atè w ap wè moun ki dèyè do w. Ok? Gen zafè m ap pèmèt ou.